Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon bagay la di pou moun matisan bagay la rekòmanse ankò wi mezanmi anpil bal E gen anpil moun ki ap tonbe nan moman n ap pale la a. Lajoune di 21 jwen 2021 se yon joune dramatik pou moun ki abite nan zòn Matisan, pou moun ki ap pase nan zòn Matisan. Paske Gon premye eleman enfòmasyon ki soti fezan kwa ke ebyen nèg yo tire sou machin. Hey! Nèg yo tire sou yon kamyonèt epi genyen plizyè moun ki pran bal. Men aparaman genyen moun ki mouri. Dabò sur Gazette Haïti pandan lajounen. Eh bien, il dit comme ça, les hostilités entre les chefs de gang Tilapli et Chrisla se sont poursuivies lundi à Martissant, Selon des informations diffusées sur Radio Métropole, la situation était montée d'un cran une nouvelle fois dans cette zone contrôlée par des bandits. Quatre personnes dont deux bandits de Grand Ravine ont perdu la vie et plusieurs blessés lors des affrontements. D'après gazet Haïti, bataille à reprendre Pou la pli bèl antre chèf gang Ti Lapli e Krisla. Batay la rapousib jounen lendi a nan Matisan e daprè enfòmasyon ki difize daprè sa li di sou radyo Metropole, sitiyasyon an pat bon ditou nan zòn sila a, bandi yo kontwole 4 moun pèdi lavi yo, mwen je mets ça au conditionnel, pami yo 2 bandi de Gran Ravin nan kad afwontman sila e plizyè blesi. Bon, finalman nou kapab di kapab genyen yon konfimasyon sou dosye sila paske deja se lizib sur les rezo sosyo, le journo an liy, lantre sid de la kapital te yon lòt fwa jounen lendi 21 jen 2021 an teyat atak ame kote genyen anpil moun ki blese genyen. mò ki resanse 4 moun mouri e plizyè blese nan kad afwontman antre gang Gran Ravin ak Ti Bwa pou kapab kontwole sèten zòn estratejik. Pami moun ki mouri yo genyen 2 bandi nan kan Gran Ravin, se yon motard, sètadi yon chofè moto ki li menm tou jwenn lanmò li daprè rivren twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens ki fè kwè gen yon magazen materyo konstriksyon yo mete dife ladann. Sa vle di mesye bon. Batay la, pou kiyès li bon, pou kiyès li pa bon. N ap batay, n ap mouri, popilasyon an ap mouri. Si gon seselfe, se mye. Epi dènyeman fòk nou di ke Kris la aparaman te pase a laksyon paske misye genyen bagay nèf nan men n, ebyen misye pran nèg yo la anlè a e enfòmasyon t ap sikile kòmkwa gen plizyè sòlda nan Gran Ravin ki yo menm pèdi lavi yo. Nou tout se moun. Nou kapab gen pwoblèm avèk yon nèg k ap fè zak avèk yon zam. Men imedyatman nèg la pa gen zam nan men l, li repanti, enben l se yon pezibl sitwayen. Bon, poukisa nou oblije ap mouri? M ta renmen yon bon maten epi tout nèg mete zam atè epi di, N ap travay pou peyi kounye a, n ap travay pou pèp bò lakay nou. Nou p ap fè mal. Nou prale pou lòt enfòmasyon an detay paske genyen lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou sou chanèl la. Nèg yo ap frape, nèg yo ap troke kòn yo, men fò m di nou byen ke genyen imaj, alò de foto ki kòmanse jwenn nou, foto ke nou pap ka poste sou chanèl la, genyen yon ti jèn nan vilaj la, misye rele Virewon, misye se yon chofè taksi moto, pandan l ap travèse, misye pran bal, e moun li pote a pran bal tou, sa vle di yo tou de mouri, sa se premye eleman enfòmasyon. Epi gon lòt eleman enfòmasyon ki fè kwè. Ebyen nèg yo tire sou kamyonèt, anpil moun blese, genyen moun ki sanse jwenn lamò yo. Humm tèt chaje. Sa vle di bagay la te vrèman konplike la a o nivo de Martissant. Men batay la li konsantre ki kote? Ebyen on va voir. Fò n pa bliye ke nèg vilajè yo kontwole zòn de a jiska 4 Matisan. Alò nèg sa yo se sou bò lanmè a yo ye. Matisan 23 a, li menm se Gran Ravin ki kontwole li. Sa k pase jodi a, li pase ant Matisan 23 a 4. Alò pou moun ki konnen zòn sa yo byen, m ta kapab di se pa two lwen mache a epi tou pre San Fwontyè. Blòk 4 la li menm se bò lopital Dach la anfas San Fwontyè. Sa vle di ke batay la te vrèman konsantre nan zòn sila. Premye bagay m ap mande, si genyen fiziyad ki fèt, paske jan yo esplike nou an, lèzòm de Vilaj e de Gran Ravin yo rete nan kwen an, epi lè yo vle yo pote boure epi yo fè fiziyad. Mwen je me demande eske se de sòlda ki yo menm la ki pa kontwole. Sa yap fè a eske izo te prezan paske si genyen yon group nèg epi genyen yon chèf ki kontwole yo m gen presyon ke nèg yo pap kite nèg yo kache yon kote epi yo ap fè fiziyad konsa paske la dènyè fwa e jan izo te pale a ebyen anpil moun te konprann ke ebyen nèg yo pap touye inosan men aparaman nan batay sa jounen jodi a la si genyen moun ki tonbe. Aparaman gen de inosan. Si gen de inosan, koman fè pou w pwoteje les inosan pandan nap batay? Eske se nèg krisla yo tou ki fè fiziyad la paske gen enfòmasyon ki rive jwenn nou dizan ke tip la ki li menm tonbe atè a alò ti jèn ki nan vilaj la vire won e lè yo fè tantativ pou al pran kò a atè a ebyen se anpil kout bal y ap fè sou sòlda oubyen moun ki fè tantativ pou al pran kò w la. Donk, vous imaginez, tip la fin mouri epi kounye a la pou yo ranmase kadav li, bon, se yon lòt pwoblèm. Si se nèg Kris la yo ki ap tire pasi pala, mesye, arete! Si se nèg Izo, Vilaj de Dye, nèg Gran Ravin, Ti Lapli, arete, mesye! M vle pale ak Izo, m vle pale ak Ti Lapli, an menm tan m vle pale ak Kris la tou paske Se twa eleman sa yo ki yo menm parèt fondamantal nan kad batay sila. Wi, paske e lè nou tande vòys Ti Lapli, Ti Lapli pale li di ke se Krisla ki pwovoke batay la. E de menm pou Izo ki estime ke se Krisla ki pwovoke batay la. Donk jounen jodi a la a, se vre te kapab genyen afwontman, men ekoute se se pa sa ki dwe lakòz moun mouri. Kapab gen bal. Nou pa ekarte posibilite pou kapab genyen bal mawon, bal pèdi, ki li menm al frape moun. Men si gen fiziyad, je deplore. E menm batay la mwen deplore l tou paske pa bliye mesye m se youn nan nèg ki toujou ap mande nou pou n antann nou, fè lapè paske jan de batay sa yo Nou konn pou kiyès li pa bon pou popilasyon an. Gade pou kouwè li la. Nou ap batay, je m'adresse à vous, les trois mèk ki yo menm parèt trè fondamantal nan kad batay sila, Ti Lapli, Izo e pwi Krisla. N ap batay, anpil moun kite kay yo. Anpil kay boule. Moun yo al kote, y al fon lòt vi. E se kan menm le cauchemar pour ces gens là ki deplase an gran nombre, y al viv avèk imilyasyon. Èske ou konnen gen moun ki nan sant spòtif Kafou la? E boukantay ki genyen? Wap bay devon a otorite yo, lapli pa ladan yo, epi e konsa boukantay, pa nan boukantay, e komèsant nou ye pou yo anmase zam yo a, pou nou gen libète nou, paske nou gen manje lakay nou. Men avèk kiyès, avèk kiyès ou arive sove lakay ou? Yon sèl timoun sove, san an apre anba bal, m kouri m al pran lòt 4 yo, lòt 3 yo. Ok, donk ou gen 4 timoun avèk ou la? M gen 4 timoun avèk mwen, m gen 5 pitit. Se te ou menm avèk pitit ou ki tap viv nan kay la? Wi, nou tout 4, mwen menm, manman m, mesye a avèk 4 pitit mwen ki nan kay la. Mesye a la ansanm avèk ou, avèk manman ou? Wi, paske bebe yo nan mitan anpile. A vrè di, yon kowona, yon timoun 4 mwa. Nou soti as toutouni jan manman nou te bagen anyen. Se pa depi nan wout la yo ban nou ti rad. Nou pa jwenn anyen, se bagay kolòn k ap regle. Wi, men m tande ke gen sipò, gen sipò ki vin jwenn nou la, gen ti èd ki vin jwenn nou la. Sipò a e bagay moun pa. Gen moun ki deyò ki pote bagay ba moun lakay nou, men m la nou pa jwenn. Non, men nou gen matla yo pote pou nou. N aprann sa, gen matla yo pote pou nou, gen manje. Cheri, nou 7, yon sèl ti ka, yon sèl ti matla p ap ka sifi pou nou 7. Nou 7 moun ki la. Mesye si nou pa bezwen anyen nou bezwen otorite ranmase zam yo nan peyi yo a nan peyi nou an nou menm pou nou viv. Donk ou vle retounen lakay ou? Lakay mwen pou m tounen m gras a Dye m gen kote pou m dòmi. Chans pou ou pa kay la pa boule ou pa konn sa. Mwen mwen epou bal m kouri m pa gen yon yen k t boule men sèlman nou bezwen pou yo ranmase zam yo a paske Bondye pat vle nou kreye zam nou pa zwazo epa zwazo yo touye twòp moun ak zam sa yo. Mèsi. Alò kounya mesye na konprann donk nap batay nou mete frè ak sè nou deyò Moun yo ale fè yon lòt vi. Or, yo te lakay yo, menm lè yo te nan mizè, se vre, men yo te gen yon espas y ap dòmi, yo te kapab fonksyone alèz. Men jounen jodi a la a, nou mete yo nan yon sitiyasyon difisil. E, aparaman batay sa a, se youn nan batay yo kenbe l kòm pretèks pou pwovoke yon kriz karbiran sou mache a. Nou wè gazolin nan, ebyen, se kriz. Donk, si jounen jodi a la yon moun ap peye galon gaz la 100 dola, 120 dola, ben an kèlke sòt se prèske sou konsyans nou paske ben moun ki al fè gaz nan zòn sa yo ebyen yo brave le danje. Mwen m konprann li fò evidan pou ke nou pran konsyans tout bon, nou pran konsyans tout bon. Fò n di ke genyen 2 blende sou wout la, youn devan sou komisarya Matisan an, lòt la li menm toujou ap fè va e vyen. Kote 2 blende sa yo? Bon, tèt chaje. Nèg yo pa kapab rete ap veye tout tan. Fò yo pran yon ti poz tou. Men kounye a la a, sitiyasyon an reprann ankò. Mesye fon jan, fon kanpe batay la. Paske bagay la pap bon pou moun ki ap pase yo. Donk sètadi ke wout la li menm li sanse bloke ankò yon fwa. Paske si y ap tire sou kamyonèt, chofè moto mouri, ti jèn sa li menm ki sòti nan Vilaj de Dye, ki fè taksi moto, m ap gade pou m wè moto a atè a la a, yon moto wouj. Bon, misye blayi bò kote moto a, devan yon bank bòlèt. Bon, tèt chaje. Mwen m panse ke, mesye, fò n fon jan. Fò n fon jan paske zòn nan. Li mande yon ti brin lapè. Izo, ti lapli, Krisla, fò n tande. E dènyeman an, ti lapli te pale, li di ke li prè pou l fè yon konsesyon. Men Krisla poko janm pale pou konnen ki pozisyon n. Eske li menm li prè pou fè sèt konsesyon. Sa vle di. Konsesyon ti lapli a se bay yon seri de zòn ki te nan men yo, men zòn stratejik l yo, l ap toujou kenbe l pou kapab fè antre soti, paske li estime ke a chak fwa nèg yo siyen yon pak, yo siyen yon sese l fe, ebyen yo toujou pase sese l fe sa anba pye. Ben, èske lafot a Krisla, èske lafot a ti lapli, èske lafot a Izo? E m swete ke genyen eksplikasyon ki bay sou batay sa a, m swete ke Izo. Bay eksplikasyon, ti lapli bay eksplikasyon, bon kòm kris la pap pale, men pou di kiyès ki responsab, paske si gen moun mouri jodi a la, ebyen se sou konsyans nou mesye, se sou konsyans nou. Bagay la dur, fon poze, fon poze paske li lè pou lavi reprann o nivo de martisan, li lè pou lavi reprann o nivo de zòn sa, yon zòn ki te konn gen blokis anpil, men jounen jodi a la, yon bon maten,